Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Gon zen, men ekoute, zen sa am gen pou m vin euh, drese l on lòt mò, paske mwen pou mèt nou nan fè emisyon an ap gen ti detay, paske jan m ap gade ba la la, bon, Magdala gen lè lage chanèt, paske... Magdala kounya se bay rezo sosyo magdala ap regle magdala ap gade sou kòman sapèl sèl ki pretan etre artist blondy ferdinand lòt medam yo kap fè it sou rezo sosyo magdala se madan muscadin wi bon m wè li kòmanse pran rezo sosyal pou li bon nap vini sou dosye Magdala tou talè men nou konnen dosye ki pi enteresan se ensekirite kesyon politik se sa yo ki plis prime nan RL prod alò se pati pou sèt pitit video video sa wap gade la mezanmi son machin humm machin sa ebyen eh se nan wout senjid la wi nan wout senjid la. Vwala vwala jan nap gadel la mezanmi sa se nan wout senjid anlè alò fè pataraz nou kapab gade nou kapab wè kòman. Machin yo ap chavire. Dakò, sa son machin ki pèdi ekilib li. Chofè a pèdi ekilib li. Men kòman l moute nan tèt forè a. Pou l te vide anba. Nou kapab gade men kòman. Meni. Ok, meni, meni. Men nan ki sitiyasyon. Bondye gentan fè chofè a chape poul li, li vole l tonbe atè mezanmi. Men kòman bagay la ye. Men kòman vi moun an je. Meni. Men kòman moun ap foksyone nan peyi sa. Meni. Chofè a pèdi ekilib li la. Se pat bondye bon mwen menm gen moun tande kap di. E dyab e sesi. Men dyab pa gen plas li la. Pa gen anyen dyab te ka fè la pou misye la. Se pa bondye ki te sov gade misye la. Dakò. Nou kapab wè nan ki eta moun ap viv nan peyi sa. Annie. Pa gen anyen kenbe l la, son ti tèk anba machin nan ki kenbe machin nan k fè l pa kapote nèt pou l te ale. Dakò? Annie. Annie. Donk na va konprann ke gon lè k ap rive pap gen ankenn kote nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens moun ap kapab frekante ankò paske anpil fwa moun yo ap kouri kite yon wout pou ale yon lòt kote ben se toujou malè yo ap anbrase. Kesyon moun kapab poze tèt ou jounen jodi a la a, ki wout ki bon nan Pòtoprens? Si pa egzanp map vini nan Pòtoprens, si map sot nan Gran Nò, epi eske map kapab travèse yon seri de kote? Map kapab pase Bon Repo? Si pa egzanp, map soti nan Plato Santral, ki wout pou m fè? Eske map kapab pase Kwadèboukè? Eske map kapab pase pa Bon Repo? Se yon ansanb de kestyon anpil moun kapab poze tèt yo jounen jodi a pou dire ke la sitiyasyon e grav dan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens e poukwa pa a Ayiti paske se nan peyi Dayiti nou ye. Ou nan pwòp peyi ou. Ebyen gen yon seri de zòn ou oblije retire nan jewografi w. Donk se paske Matisan pa bon, wout la pa bon epi anpil sitwayen yo menm yo oblije fè wout sa a epi sa w tande a la pwoblèm. Bon! M gen yon lòt ti videyo. M gen yon lòt ti videyo. Petèt ke videyo sa kapab la lontan. E men se kounya a mwen m wè l. Sa fè 2 fwa m wè yon modèl videyo konsa. 2 kidnapè ki yo menm fon presyon. An apèl sa chantaj. Men, se domaj ke moun y ap fè chantaj sou li a, se li menm k ap soufri. Paske, imajine ou kelken ki li menm yo mare li. E pi, yo ap lage yon gonm plastik sou men li. Yon manyè pou kapab fè presyon sou li. Pou di fanmi li, bon, ekoute, fòk nou bay lajan. Eske nou konprann sa vle di bagay yo vreman red nan peyi dayiti. Pa bliye m di nou ke video sa kapab la lontan men nou oblije fon panche sou li paske se kounye a nou jwenn video a e m panse ke se vreman grav. Antouka pandan nap pale la tou fok nou di ke neg yo mete men sou 4 anplwaye. Ona. Men ona sa mezanmi nèg yo vizel anpil wi la donk se yon enstitisyon ki li menm nan kolimatè bandi yo donk 4 anplwaye ona kidnape pandan yo libere Jean Junior ki se yon kadr nan primati donk anplwaye ona yo yo menm yo pa dakò e yo kanpe sou brenzeng yo la pou dire ke ben se pa konsa pou bagay yo mache paske peyi a nou pa kapab on en a mar kidnapping maten midi e swa ensekirite un peu partout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et finalement que doit faire Ariel Henry donc moun yo bezwen on ti tan moun yo bezwen yon lòt klima pou yo kapab fonksyone. Fò m di nou ke, bon, komisarya Pènye sanble fè yon gwo kou wi la, paske gen yon sèten de Ti Sonsonn, e nèg yo kenbe misye la. Misye gen anpil tatou sou kò li, e premye eleman enfòmasyon fè kwè misye se ta yon gwo bandi. Men, yo poze misye kesyon pou mande l ki fanmi bandi li apatenu, poukò li la, se nan faz sa yo ye, ap chache konnen, n ap tann pou n konnen kisa k ap tonbe. Epi gen yon lòt ti videyo, gen yon piti yo kenbe misye, m ap gade m wè po piti sa tankou yon po kayiman. Poukisa m di po kayiman paske misye sanble son nèg ki te konn al nan batay men pa bliye depi w nan men lapolis yo kapab lage nenpòt bagay sou do w ou gen w dwa bandi yo di w se bandi men w gen dwa yon moun serye tou sa ka rive epi lapolis akize w abitrèman konprann byen wi men jan m ap gade piti a la tèt chaje mezanmi nan videyo a. Sa pou baz la pou sa e nan mouchwa ou chwazi met kòb ou. Bon kote misye met nan mouchwa sa ou chwazi met kòb ou. Sa ap di pa konnen bagay. M te pwomèt nou ti videyo sa an dènye. Se videyo konsènan Madan Muscadin. Ki wout li pran la menm? M ta renmen konnen wi. Magdala, souple, èske w ka di m ki wout ou pran? Ap gouye anba yo, anba ipokrit yo. Uhmm. Yeah. Depi sou tan Jezikri m ap gouye anba nou. Uhmm. Mwen m te nan mitan nou m t ap gouye anba nou bon kounya la. M pa nan mitan nou. Nou pa ka ban m pwazon. Nou pa ka ban m kout poud. Epi te fini pou kounye a la m pa ta ka gouye anba nou. O! Gad kijan nou ipokrit. Nou bliye. Nou bliye vit. Nou bliye vit. Menm twalèt nou poko sèch kote nou te twalèt nan lakou lakay mwen non. Epi pou kounye a la pou jis n ap pale mal. O! M te gentan pa bon pou nou. A! Mezanmi se mwen wi. Mwen wi 2010. Mwen Mwen Mari Magdala Cheri 2010 Dèlma 40 a Genyen m resevwa pwatrinè Genyen m resevwa malad Enfeksyon Genyen m resevwa Menm soulye nou pa ka met nan pye nou Men jounen jodi a pou n ap pale mal Pou nou monte sou rezo sosyo pou n ap pale mal Hum Em pa ka di m te kite pitit mwen pa al lekòl pou m te voye nou lekòl Men m voye nou lekòl De primè, jiska la, jiska, jiska linivèsite. Jiska prezan e sou kouraj mwen wi. Mwen menm nap rete bouzen jodi an wi. Jiska prezan e sou kouraj bouzen an wi nap viv. Nou pa konn sa? M pa t jwenn mesye a on goud non. Non. M pa t jwenn li a on goud. E nou k te travay ansanm pou wè sa w wèk la. Sa w wèk fèt la, se nou k travay ansanm pou nou fè l. So, e pou on nèg, on fanm fè, Se on fanm on gason ki fè youn lòt. So, lè nap pale de mwen, m espere ke yo mete nou chita, yo ban nou achiv de mwen. Paske jodi an la, jan de nou menm, m te konn ap ede. Sa men dwat fè men goch pa bezwen konnen l so se mwen mwen wi mwen mwen wont pou nou nou pa gen vizaj nou pa gen vizaj nou pa gen nen nou sanwont menm si m te mache sou do pye nou m te mache sou do pye nou m te fè pye m te m te pile pye nou pye nou te fè nou mal nou ta plenn nan kè nou menm nou kanpe devanm la. Nan figim la bon mwen menm mwen wont pou nou wi depi 2017 wi nap anmèrdem sou rezo sosyo mpa janm reponn nou non paskem wont pou nou m wont nou devan la sosyete pou janm tap viv avè nou janm te mete nou e e e anlè. Epi jounen jodi an, m se matlòt nou. Nou di m sa nou vle. Nou fè sa nou vle. Nou trete m jan nou vle. Monchè m wont pou nou. E tout kilòt li deyò, se pa de zen ki anndan zen ni lide. Men lidè ou wè kap pran pòz yo jounen jodi a. Map pale a tout moun wi jodi a. M di nou ou wè dosye sa, se yon dosye map fin pale map fin pale de li jodi an, m pap janm pale de li ankò. M antere l. M antere l, m fini avè l. M pa madan Muscadin ankò. Trè byento ma montre nou divòs mwen. M pa madan Muscadin ankò. Mwen menm m wè lap di sa an katchimimi, fèl anba, tripotay anndan legliz la m pa nan tripotay mwen menm. M granmoun, lè m tap marye avè w m te gen 22 zan m te marye avè w. Kounya la m gen 45 an. M granmoun. Antouka sèl sa m konnen Magdala wout ou pran la a se wout moun ki pa nan bay legliz menm ankò se wout moun ki pral mete chenn nan pye se wout moun ki pral bezwen fè it sou rezo sosyo se wout moun ki pral bezwen nan fè bif avèk Jimmy Danger. Pou yo ka superstar. Men ou fè wout tou pou al bay blòdè kraze w tou wi. Wi, wout sa w fè la Madan Muscadin se wout pou al bay blòdè kraze w wi. Antouka, m kontan sa w di a nan videyo a paske gen anpil moun la k ap jure w se moun yo te konn fè byen pou yo men moun sa yo tou ka regrèt ke se wout sa w pran paske si yo estime ke w te nan bòn wout la epi jounen jodi a la sa w tande a la wout sa w vide a la se wout degringolad la wi e lòt semèn nan la ou ka sezi wè Jimmy Danger bezwen ba w yon kraze lòt moun ki nan mond lan la yo bezwen ba w yon kraze paske se wout pa yo w ap pran tèt chaje mezanmi tèt chaje pou madan Muscadin. Antouka n ap kite w avèk aktyalite jounen an epi aprè n ap tounen pou n kapab boukle. Les juges ne sont plus, grâce avec le CSPJ, en proie à des sanctions en proie à des sanctions injustifiées. contraintes budgétaires à améliorer graduellement et grandement le traitement des juges, au point que nombre de professionnels de droit, dont les magistrats debout, souhaiteraient aujourd'hui intégrer la magistrature assise. Le CSPJ s'évertue à renforcer l'intégrité au sein de la magistrature grâce à l'avancement du processus de certification mené par la commission technique de certification. Actuellement, la CTC travaille activement sur plusieurs juridictions et près d'une centaine de rapports d'enquête sur les juges devraient être prêts d'ici La route du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a été parsemée d'épines et d'obstacles majeurs pendant ces dix ans. Les incohérences du cadre formel de l'organisation judiciaire le font tributaire des pouvoirs politiques, notamment du pouvoir exécutif, tant pour ce qui concerne son budget que pour ce qui concerne ses attributions les plus importantes. L'instabilité politique que connaît le pays l'impact négativement dans l'accomplissement de ses missions et dans la réalisation de nombre de ses projets. La montée infernale de la sécurité le handicap dans la réalisation de plusieurs projets importants, dont l'installation des bureaux régionaux d'inspection judiciaire dans le nord et dans le sud. Les mêmes budgets qui lui sont alloués chaque année se situent entre 0,8% à 1% du budget général de l'État, l'empêche d'engager des chantiers pouvant résoudre certains problèmes structurels du système judiciaire qui dépendent de son champ d'attribution. Le délaissement de certaines attributions du ministère de la Justice relativement au personnel judiciaire et administratif contraint le CSPJ à engager dans les tribunaux et cours des contractuels au fait de permettre plus ou moins le fonctionnement de ces juridictions. Le bilan des résultats est faible. Des dossiers s'accumulent aux grandes dames de ceux à qui justice est due. Les cris des justiciables s'élèvent de plus en plus pour réclamer justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour Maître Montferrier d'Oval, justice pour les victimes des massacres dans les quartiers défavorisés, justice pour les veuves et les orphelins dont les pleurs peinent à sécher. Mesdames et messieurs, 3 juillet 2012, 3 juillet 2022, 10 ans déjà, plus d'un. On tendance à nous considérer comme des mineurs. Mineurs en termes d'administration, mais pas en termes d'implémentation de la justice. Une décennie s'est écoulée au cours de laquelle le CSPJ s'est renforcé en acquérant de l'expérience et une meilleure maîtrise de, de sa mission. C'est une étape importante dans le cheminement d'une institution aussi prestigieuse et je m'en voudrais énormément en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, de ne pas vous exprimer à l'occasion de cette commémoration, ma foi inébranlable en l'avenir de ce Conseil, appelé à jouer un rôle aussi déterminant que fondamental dans le renforcement du système judiciaire. Cette institution a vu le jour dans cette quête d'une justice saine et indépendante. Il était impérieux et nécessaire de renforcer le pouvoir judiciaire en restructurant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire afin de l'adapter aux réalités d'un modernisme progressiste. Chargée de la discipline des magistrats, elle est devenue désormais incontournable tant elle consacre l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et symbolise l'unité du système. Cependant, il ne fait aucun doute qu'un organe aussi jeune a besoin de temps pour renforcer ses structures et surtout de la bonne volonté des acteurs qui le composent. Pour combler convenablement les attentes de la population, je suis sûr, je suis de ceux qui reconnaissent qu'en dépit des avancées, il subit les aléas de la crise sociétale d'un moment, comme d'ailleurs toutes les institutions étatiques. Nous sommes en effet à un tournant difficile où la société est décrié et en proie à beaucoup de mots. Toutefois, il est reconfortant de voir les femmes et les hommes s'armer de courage pour assumer leurs responsabilités dans le cadre de la loi. Les diverses mesures disciplinaires que le CSPJ a prises à l'encontre de certains magistrats pour sa volonté de combattre la corruption au sein de l'appareil judiciaire en vue de le rendre plus accessible et plus crédible. Ce fait est noté avec satisfaction. Sous instruction du Premier ministre, on a tenu à ce que on puisse rattraper ces documents en retard. Un pays comme le Chili avait peut-être une trentaine de milliers de passeports en retard. Et les gens au Chili, dès qu'ils ont leurs documents à jour, comme le passeport ou bien la carte de la DCBJ, donc c'est certificat de bonne mœurs, comme on l'appelle couramment, ils peuvent avoir un document de travail au Chili. Donc vous comprenez la frustration de ces gens quand les délais vont être expirés et qu'ils n'ont pas les documents de voyage, les documents nécessaires, légaux, pour pouvoir obtenir leur régularisation dans le pays d'accueil. Donc j'ai fait un voyage au Chili au début de cette année pour voir la situation, travailler de concert avec l'ambassadrice qui fait un travail magnifique au Chili pour permettre que le retard puisse être comblé. Et on travaille darrache pour que ce retard puisse être comblé d'ici la mi-juillet. Les autres pays, on a déjà, pour presque, pour les autres pays, on a pratiquement comblé tous les retards. C'est seulement peut-être quelques centaines de passeports de retard qu'on a pour les autres pays. e on a yon kapasité osi de pilier de passeport, se ki va nou permè d'évacuer le backlog. Se pa unitè permanent, pòske on n'a pa la prétention de divise Washington en deux, Donc, une fois que les passeports en sont imprimés, on va arrêter cette unité de travail. Mais je dois vous dire aussi que même à Port-au-Prince, on a acheté des imprimantes neuves qui nous permettent de travailler de façon plus rapide. Et la capacité d'impression chez nous aujourd'hui est de 3 000, non Presque 4 000. Presque près de 4 000 passeports. Ça nous a permis aussi de rattraper un peu de retard qu'il y avait sous les demandes d'Haïti. Aujourd'hui, peut-être, on est en train d'imprimer les passeports du, 15 juin. Donc, ce qui nous fait quand même, et, ça veut dire, si vous demandez un passeport aujourd'hui, là, on est 4 juillet, donc dans trois semaines, vous êtes supposé avoir votre passeport de façon normale, sans avoir un pays une urgence ou autre. Dans ma vision des choses, en une semaine, vous devriez pouvoir avoir votre passeport. Donc, on est en train de rattraper. Naturellement, actuellement, et on a les problèmes de sécurité comme partout ailleurs. On est, on est en train de chercher des solutions qui nous permettront peut-être de ramener ce délai de trois semaines à deux semaines et bientôt peut-être à une semaine. Mais je pense une semaine, c'est très bien, peut-être et deux semaines, c'est acceptable. Donc c'est à ce point qu'on en est pour les passeports en retard. L'État haïtien comme je vous ai montré tout à l'heure, dispose de 45 points de réception et de livraison de passeports hors d'Haïti et hébergés dans les missions. On est supposé avoir des personnels de l'immigration dans les missions diplomatiques à l'étranger, dans les consulats, les ambassades à travers le monde. Donc ils sont dotés progressivement à partir du mois d'août d'équipements numériques permettant de recevoir des demandes de passeport et réduire considérablement le délai de traitement à standard international de 4 semaines. Pourquoi Mais si ça se fait en ligne, comme vous pouvez comprendre, une fois que vous avez donné vos données, c'est digitalisé, et ça pourrait être traité, le banco dégénéré, on peut décider de donner un accès direct à l'ambassade, même si l'ambassade n'a pas un accès direct. Quand l'ambassade envoie la demande, au lieu d'envoyer le formulaire à Washington, on pourra envoyer seulement ce barcode. Et comme vous pouvez comprendre aussi, si on envoie seulement le barcode, on n'a pas besoin de l'envoyer par un moyen physique. On peut le transférer électroniquement à Washington et ça arrive tout de suite à Washington. Et le délai de traitement va être plus vite puisque Washington n'aura pas non plus à saisir les données écrites, manuscrites dans les ordinateurs puisque la Chine pourra tout simplement scanner ce barcode le formula est rempli et on peut décider d'imprimer le même jour ce passeport naturellement, je ne vais pas vous dire qu'on va faire des miracles parce qu'il y a beaucoup de paramètres des fois, une tempête de neige peut faire qu'on est obligé de fermer l'ambassade Donk le dele standar pou nou men de baspon internasyonel, se dwe kat semen. Korupsyon li e rive sou tout moun e nan tout kouch, kil swa dan le prive kòm dan le piblik, e menm la kesyon densekirite ki ap fè raj an Ayiti an la, li se fri de kòripsyon, se manifestasyon de la kòripsyon. Donk etan done ke nou wè ke sosyete ayisyèn nan li prale vè la decheyans, e sitou sila yo ki plase pou regile pwoblèm ki genyen an Ayiti, donk OCNH angaje li pou ke li tire sonèt dalam nan pou fè ke sila yo ki plase pou fè jesyon de byen piblik yo pou ke yo mye jere yo de sòt ke pou ke popilasyon an sosyete a li mye benefisye e konsa nou a gon peyi ki vivab kote chak moun va jwenn pa de sa yo ta dwe jwi nan benefis leta men non OCNH egalman li travay sou de rapò se vre ke nou gen rapò ki an kou sou kesyon kòripsyon Men OCNH apenn pibliye yon rapò sou kesyon kriminalite an Ayiti, sou kesyon ensekirite an. Donk se pa sèlman tire sonèt dalam, paske gen anpil òganizasyon nan sektè a ki ap tire sonèt dalam, nou wè ke responsab yo rete tèt rèd. Men sepandan nou menm nou vle pwodui de rapò pou soumèt non sèlman avèk leta ayisyen, òganis ki konsène nan sektè a, men pou soumèt tou avèk òganis entènasyonal ki yo menm vle kontribye pou ke nou gen yon Ayiti kote tout moun santi yo byen ladan. Pou ke nou fè yon rekòmandasyon, e si nou gen yon rekòmandasyon sètènman nou ap fè, se ranfòse eta de dwa. Otomatikman nou pa gen yon peyi ki baze reyèlman sou eta de dwa, Nou si e sèten e nou ka toujou ap prezante konferans e nou ka toujou ap fòme moun men sepandan nou pa rive atenn objektif lan. Esansyèl se toujou e pote a atansyon leta pou ke yo pran responsabilite yo e sitou nan sektè jidisyè la pou ke yo menm yo batay vrèman kont enpinite sa k pral fè ke moun ki ap patisipe nan kòripsyon yo, moun ki ap pwodui kòripsyon yo, kilswa kòriptè yo kòwonpi, moun sa yon mèm yon ap senti yon kon yon konfortab pou yon go di aksyon sa yon. en dépit de l'adoption texte de loi ça et en dépit tout de euh, création d'institutions, par exemple UCREF, hein, ULCC, euh, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Commission nationale des marchés publics, en dépit de toutes institution ça et en dépit de l'adoption texte de loi ça Haïti, son pays qui miné par la corruption. Miné par la corruption, autorité l'État continue et détourner et, l'argent euh, l'État, il a tout utilisé, pillé, et, qu'est-ce l'État utilisé, fonds l'État et, pour compte personnel. Et nous te montré tout euh, côté que l'extrêmement difficile pour enquête de corruption abouti Et non seulement à cause du fait que nous manquions eh, des magistrats experts en matière d'investigation financière, mais tout à cause du fait que l'enquête de corruption est complexe. Enquête de corruption est très complexe. Et enquête qui pour permettre que nous jouions preuve, yo, que nous présentions preuve ça devant le tribunal. Moun k ap ankete sou enfraksyon de kòripsyon yo. Pa egzanp, pale de livrezon siveye, kote ke li pèmèt ke yo arete moun sa yo an flagran deli pou dè fè de kòripsyon. Nou te pale de anrejistreman telefonik, nou pale de leve sekrè bankè, nou pale de tout yon seri de dispozisyon ke lejislatè a mete. Sa vle di gon seri de moun ki pa ale lajistis, jistis nou an gon itilize yon sistèm de 2 pwa e 2 mezi. Gon seri de moun ki pa ka prezante devan lajistis akoz de pouvwa politik yo gen, akoz de pouvwa ekonomik yo gen. Men gon seri de ti malere menm k ap koupi an penitansye nasyonal. Awoye nap di tout pèp ayisyen yon kokennchenn mèsi pou patisipasyon yo dimanch 26 jen k sot pase a, tout militan, tout moun ki kwè nan chanjman total kapital pou peyi dayiti chanje jou 15 jiyè kap vini la a. Se konsa AON ap mande tout pèp ayisyen. Pou yo pote kole pou lidè karismatik la lanati fè nou kado ki se Doktè Jean Bertrand Aristide. Nan tout peyi a pou nou leve kanpe, fanm kou gason, jèn kou vye, nan tout 10 depateman an, n ap leve kanpe pou n al di Doktè Jean Bertrand Aristide bòn fèt, Nap dil kle bato a pa nan menn se nan menl li ye. Nap fini poun di ankò yon gwo mèsi ak anpil lanmou pou chak moun ki te fè 26 la ankò yon reyisit total kapital e ki pral reyalize 15 jiyè kap vini la Pou nou ka fè yon selebrasyon lanmou total kapital. Tout òganizasyon nasyonal ak entènasyonal, spesyalman Backup Haiti, òganizasyon sendika, tankou, moto, testil, transpò, edikasyon, peyizan, elatriye, Vandredi 15 jiyè k ap vini la, nan tout 10 depateman an, pèp la pral fete lanmou. Sa a nou pral fè a, se yon kalkil matematik ke li ye. Lanmou pèp ayisyen plis lanmou Titid egal lapè nan tèt, lapè nan vant. Sa k te fèt 26 jen an, se tòkèt la. Chay la dèyè, chay la tout moun pral wè l, vandredi k ap 15 jiyè Nan dat de nesans lanivèsè Doktè Jean Bertrand Aristide. Kote ke nou pral pwouve le mond antye Ayiti pa gen ni 2, ni 3 lidè, gon grenn lidè istorik e karismatik ki se Doktè Jean Bertrand Aristide. Pandan nap kontinye leve kanpe nan 4 kwen peyi a Ak mobilizasyon pou n di kle a pa nan men lòt moun, se Prezidan Ayiti ki kapitèn bato a, men n ap di gouvènman Ariel defakto a, gaz li konprann li pral double pri l sou ti pèp ayisyen an, nou p ap dòmi, n ap leve kanpe, nou pa nan gaz moute! Randevou kase pou pi pre dat! 15 jiyè, nan randevou pou nan selebre fèt prezidan Doktè Jean Bertrand Aristide e lòt randevou espontane, depi Ariel moute gaz la avk ekip li a sa nap fè? Nap voye li a! Depi l moute gaz la sa nap fè? Nap voye li a! Mèsi. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.